E bagay kidnapin nan fè. Paske GNF pou fanmi li menm se lapè lap mande. Pou tout sosyete yo nèt. Paske gad jan machann yo ap viv. Al gade kay la salin pou wè. Jan lè lapli ap tonbe dlo ap vide sou pèp la. Eske GNF lan ka chwazi pou vin kidnape yon moun. Kotel pral metel. Nan vye kay kraze yo GNF lan pral metel. GNF ale an fanmi. Paka mete kidnapin andan la salin. Paske gon pakèt ti moun. Chèf yo ap leve. Menm machann yo kay sa. Dezè twazè katrè. Mache m ya viv la. Mwen menm kòm yon ti jèn fanm, m konn fè pwogram inè, twazè m ap mache nan Lasalin. Paske pa gen kote pou jenèfan fanmi fè bagay kidnapin. Ni menm kidnapin pa fèt nan zòn nan la. M ap mande sekou pou n ede chèf yo, pou n ede machann yo. Pou n ede ti malerèz k ap dòmi nan vye kay lapli ap tonbe sou yo. Paske menm timoun, menm bebe blanch mal pou dòmi. Paske apre yo voye yon imaj, m tande y ap vin arete, y ap vin fè yon sena anndan. Se junior men yo se junior koz bout jojo metem nan maron li kraze kay mwen li boule kay mwen pierre esperance kap ba nou siblay junior pa nan volè junior pa nan volè junior e sosyal li fè e junior k fèm kanpe la kòm machann kwa bosal. Kidnapin li menm ebyen lap fè pou nou ou pa mezi ti moun yo li mete tout lekòl depil jwenn yo nan lari l ranmase yo l mete yo lekòl ebyen lap fè pou yo l pa fè mal pou yo li ban nou manje l ban nou kote nou Domi li junior pa nan kidnapin. Se koman sekite a pa bo isit pou nou. Hein? Koman sekite a pa bo isit pou nou. Wi li ban nou tout bagay, li ban nou manje, li ban nou bwè. Depi yon moun vin vòlè yon kote se tiye yo tiye l nou pa an afè ak vòlè. Junior pa an afè ak vòlè. Eske nou vann la trankilman? Wi. Junior pa nan vòlè, junior e byen lap fè pou nou. Ou pa wè kounya gen moun ki ka chita nan mache a. Pa gen moun ki te konn chita nan mache a. Yo pa ka kontrole lajan yo pa ka fè anyen pase yo la fin yo la volè a yo volè a yo depi ou di volè vin volè yo tiye yo tiye nou pa an afè union pa an afè a volè ak moun serye nan afè depi ou konnen ou pa serye ou pa parèt devan union.